Se yon bon zanmi Wendy ki pa gen nouvèl Wendy ki soti nan Antiy yo, zòn kote Wendy te ye avan an, epi l debake nan peyi Dayiti, li di fò l vin wè rapè a paske l pa gen nouvèl li depi yon semèn. Epi lè misye debake kay Wendy, misye vin jwenn Wendy toutouni. Kouche nan vye nan vye dlo nan vye dlo kote lè lè lè ou fin lave ou lage bagay la misye met 2 men nan tèt men avan gon bgy yo rele tchwabobol lèl rele Wendy l wè Wendy ap toumante paske tchwabobol la se te zanmi Wendy l te ye tou Baky yo rele Wendy yo wè Wendy ap pale yon jan ebyen yo rele yon pwomotè yon pwomotè entènasyonal Yo di promotè a konsa, monchè rele rele Wendy m pase m pa fin konprann Wendy m ap pale a Wendy m pa fin konprann ni langaj li toumante monchè m konnen ou ka pale avè l epi epa pou pale avè l ebyen pwometè a tout rele l rele l pa janm ka jwenn Wendy e pwomotè a pral pale a Wendy jiskaske Wendy rive lafrans zanmi an soti Guyane. Lè zanmi an soti Guyane, li fè koneksyon John Dal to debouy arèt Ok mon fils cheri bon bagay Epi Wendy pran telefòn ni Zanmi Wendy a ki soti Guyane nan pran telefòn ni rele manman an la France li fè koneksyon epi li pale li di pap kite peyi a san li pa tounen avèk Wendy se la misye mete rad sou misye epi li pale avèk fanm nan epi tout la tande moun ap di oh shishi fòk nou chak moun ta gon shishi nan vi yo bullshit shishi a pat fon pa avèk Wendy el pat ede Wendy nan anyen ou kwè e gwadloup epi lè Misye fin pran paspò Wendyy l fè tout li pran tout bagay Wendyy l di l pap kite Wendyy manman Wendyy bay presyon paske manman Wendyy pat janm konn sa kap pase nan peyi a epi kounya manman Wendyy di men voye pitit li ba li a Pari epi jèn gason zanmi Wendyy a akonpanye Wendyy nan èpòt la Richi gon sèl bagay lakay li Wendyy lè chak pwoblèm yo pran Wendyy Wendyy pè tout moun Wendyy vyolan anfas tout moun sèl Chichi a li dous. pou l antre pou l al sou chichi a sèl chichi a k pou di enh epi pou Wendy a dousman tankou yon zonbi ebyen lè Wendy rapè sa rive nan èpòt entènasyonal Wendy wè e yon lòt planèt li ye lè yo kou lè yo fin tcheke pou Wendy Wendy pas ap pase kote y ap fè konsa y ap fè sekirite a. Lè Wendy voye je l, Wendy wè nan èpòt la yon pakèt nèg ki konn a Krisla l wè nan èpòt la, ki Krisla chèf bandi Krisla ki nan Tibwa ki t al lakay Chichi avèk matant lan ki se Manbo ki se Manbo ki se Manbo k ap travay pou Krisla chèf gang ke Palè Nasyonal ap finanse an. Èske nou tande sa m di nou an timoun? Wendy di lè ke l fin travèse. Sekirite a, lè l gade l wè anviwon kenpòt 5 nèg ki konn ab a chèf gang ki rele Krisla a ki te nan èpòt la. Epoutan sanble chèf gang yo se sa se vin èpòt la yo vini pou yo fè sa yo konnen pou ki pou pou Wendy pa t vwayaje. Epi lè Wendy rive e e lòtbò a, li bloke Shishi, ou nwè ki te nan èpòt la avè l ki t ap fè pòz ti l wè tout moun ap ekri fòk chak moun dagan Shishi nan vou manti poutan se se se matant Shishi k t ap ki tap fini avèk wendy wendy bloke shishi i bloke matant i bloke krisla chèf gang ti bwa i bloke tout pwòch shishi epil kite ni machin ni ni kay la i kite tout bay shishi nan peyi dayiti men yon tè wendy t achte nan nan ayiti i kitel fè fè shishi kadol li pa rantre ladan ankò wendy rive Li konvèti e l di l pa ap moute sou sèn pou pyès vagabon. Aktyèlman la misye gon albòm ki gen tan prepare l mete la. Misye gen pou l sòti albòm sa e lè l sòti l se tout moun k ap moute sou entènèt pou achte albòm nan e m mande nou tout 3600 moun sa yo k anba live mwen an lè Wendy sot albòm sa nou tout moute achte l pou nou sipòte misye paske misye pa gen anyen nan men l ankò. E ti dam nan Sak pi di Shishi arive fè pandan misye malad la Shishi trans pran tout kòb kontra misye te genyen Manzè pran tout kòb kontra Wendy le rappeur ke te le pli popilè di peyi a lepòk e Shishi pran tout kòb kontra Wendy epi l mete sou kont li. Sètadi ke Shishi a nan peyi Dayiti a de manmen mwa wè nap pale la, se youn nan pi gwo sòsyè, se youn nan pi gwo malfetè, se youn nan pi gwo dyab ki tap ki te akonpanye de matant li ki manbo ki tap manje ki tap manje Wendy nan peyi a, ki tap desonde Wendy nan peyi a, poukisa poutèt ti machin, poutèt ti tè, poutèt ti kay. E Wendy fè fi, sètadi l abandone tout bagay sa yo ba yo. E lè Wendy gen chans pati, 2 semèn aprè mari manman mari manbo a sètadi mari matant Chichi a pati al Lèzetazini damerik, misye mouri tèt nwè sètadi lanmò e Wendy sove epi kou a tounen nan bouda yo. Gen nèg k ap di kot mò vann kòz la dosye sa m konn Wendy pa pale. Wendy papa la avè w, Wendy papa la X, Wendy papa la Y, Wendy papa la Z nan les grands dossiers c'est l'affaire de Morvan John Colem Ou konprann les grands dossiers c'est l'affaire de Morvan John Colem Men si n te gon leta fò nou te gon seri de bagay dcpj t ap fè travay li tout moun t ap fè travay yo tout nèg t ap respekte moun nan peyi a wi Tout moun tap respekte moun. Poukisa lèm kwaze avè yon Monreyalè, lèm poukisa lèm lèm kwaze avè yon Kebekwa m pa ka fè l nenpòt bagay? Poukisa lè lè lè lè lè w kwaze a fi isi ou pa ka fè nenpòt bagay? Mwen lèm t Ayiti m te jèn jan jèn jan jèn jan m te plen mo pou m sedui fanm wi. Poukisa tout mo sa yo ale m pa ka fè yo ankò isi? Se paske m vin nan yon sistèm sistèm nan di atansyon gen jan w pale dous bagay sa yo fanm nan ka di agrese w agrese l wi. E pou chire, m nan m tou pa jènjan ankò, m tou bliye tout mo, m tou, m tou pa wè, wè lè m al Ayiti, menl si m al Ayiti moun konn di ti jènjan w desann w al Ayiti w gen ti mennaj non. Kounya si m al koze a fanm Ayiti a l ap konnen ke se paske m gen yon ti bagay ameriken nan pòch mwen, se paske m yon ti jan bagay m sot lòt bò, m vin eksplwate l. Tan sa m pito bay vag nèt, m rete m bwè gwòg mwen a patnè m yo, tout nèg mwen yo k nan vendezyèm, e tout patnè m yo nou rete nou bwè gwòg nou apre sa m al dòmi. Koube m al nan lanmè a gran frè m, n al tchip, n al rilaks aprè a m antre m al dòmi. Se m pa vle pou moun ap met nan tèt li se iks oubyen igrèk ki fè w vi bezwen pou eksplwate l. Se e la nou ye. Se konsa Wendy, le rappeur haïtien le plus populaire du pays, m ka di l klè, paske yon mèt on nèg te mèt di w pa yon mwen m anvan n jwenn kòlè m pa janm tande mizik men Wendy, Wendy le rappeur se li sèlman m te konn tande. Ou mèt te rand ou plis popilè ke X ou plis popilè ke ou, men se sèl nèg k antre Ayiti k pa gen pwomotè, ki pa gen pèsòn ki gid li, epi mizik li rive sou tout moun, epi anpil nèg rayi l paske li menm li se, li se, li se yon rapè Bondye voye, oubyen li se yon rapè k gen chans, li antre yon kote san pwomotè, san yo pa ba l entèvyou nan radyo, tout nèg sou e apre, e apre w ap wè grenn nèg ap achte figi Wendy, men nèg pa t janm bay Wendy pase. Se Wendy ka rive sou piblik li pou kont li, ki va fè l pou kont li, san l pa gen bòs. Konprann? Malgre sa w wè, lè lè li vin Kanada ou wè tout moun renmen l wè yo, oubyen Etazini tout moun renmen l wè, sa yo fè? Yo menm ankò yo pot plent nan anbasad amerikèn bay manti sou li pou yo blo l. Bann bann mafya nan peyi a. Menm on vann John Colem ap kanpe an fas nou. Ezekyèl, e tann m on segond m ap gad de.